Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Alò, jist avan nou kòmanse, N ap pran le tan jisteman pou n kapab salye kelke zami pami yo notre ami Mackenson Loujeune. Ebyen gen anpil moun nan zòn Kwadèboukè a ki yo menm repwoche nou le fèt ke nou prèske bliye zòn sa yo si yo egziste. Ebyen. moun yo. Ki rezon? Malgre yo jwenn kòb la. Malgre yo jwenn kòb la, y ap livre moun yo. Mesye yo ap teste e si kòb la se bon kòb ameriken ke li ye. Y ap konte lajan dola pa dola. Pelepepepelepelepepelepepe. Isi Mateleba. Ameriken. Sa w di m la? E lòt bagay m pral di w, gen moun ki pap konprann. Lè n pran Lanmò San Jou, sa k rive a Lanmò San Jou pa pa anyen ladan parapò de estrateji nèg yo. Ou konn sa nèg yo fè? Lanmò San Jou se se pòt pawòl la, son nèg k ap pale. Pòt pawòl la. Tout moun wè l se se lòm ki gen plis vizibilite onivo de baz. Yo pa anyen. Men se pa li k tout bagay la. Se bakgawonn nan k dèyè a ki pa fè vizibilite ekran ki mechan konsa. Ki mechan. Ki negosye k fè tout bagay. Mesye telman fè kidnapin nan byen yo pa pran tout 17 moun yo met ansanm yo epapiye yo chak yon kote nan menm espas. Ou wè nan 17 moun yo te gen yon timoun nan mitan an tout moun yo nòmal sèl ti pitit la ki te malad mesye yo pran yon doktè spesyal menm pou ti pitit la pou bal tretman poul pat gen anyen yon pedyat yo pran pou ti pitit la. Yè. Aktyèlman la a, si pitit la reprann sante l nòmal, tout 16 ameriken yo nòmal a tout kanadyen pa gen moun ki gen yon tèt fè mal e mesye yo trete yo nòmalman, trete yo byen. Donk tout se ti chèf ameriken ak kanadyen ke baz 400 mawozo kidnape yo ok selon enfòmasyon Paul Guetto Brown la oz nou menm nou arive jwenn yo epapiye yo pa nan sèl kay la. Ok e gen yon timoun nan mitan yo timoun nan te malad mesye yo fè vini yonn nan pi gwo doktè ki gen nan peyi a pou swanye timoun sa apre sa tout lòt ameriken avèk kanadyen yo yap byen mennen yo pa gen pwoblèm menm. E nan wikenn nan la a yap livre tout moun nèt. Nan wikenn nan la a yo sipoze livre yo sipoze libere libere ameriken avèk kanadyen yo. Isi Mazenera. Bon tande non pou bonè pou la. Maten deba. Bon tande pou bonè pou moun ya. Madam mesye. Pele pepe pele pepe. Louko Désir recevè un invité qui a fait une révélation mais moi je sens que Louko est un peu trop affolé on ne fait pas de média sensationnel quand quelqu'un a fait une déclaration on l'analyse on la prend avec une pincette et on connait le reste n'est ce pas mon ami adoré Louko Desir se juste yon konsèy m swete ou pa fache ou pa pran a bò m zanmi m ok paske moi je te considère comme un professeur bref nou tande kisa ki di a travers deklarasyon zanmi sa nan emisyon maten deba sa vle di ameriken yo vini yo bay 17 milyon dola lè nèg yo te vini nan elikoptè a la Se yon jan yo ta fè pou te kapab pèmèt ke lajan sa rive nan men mesye 400 mawozo yo. Eske nou kapab pran l pou vrè? Eske nou kapab di se pa vre tou? Mwen menm, pou sa m konnen, mwen konnen ke Lèzetazini, anpil peyi oksidanto, yo konn souvan gen konpòteman legliz katolik. Pa egzanp, lè yo kidnape yon moun, otorite yo, pa parèt vizaj yo pou yo negosye ak kidnapè yo men yo fè sa pase pa yon medyatè donk kèlken è dezinye jisteman pou kapab ebyen negosye avèk kidnapè yo eske Lèzetazini se nan lojik sa li rantre e si Etazini antre nan lojik sa fòm di nou byen ke sa nap andire la nan tout peyi an patikilyèman dan la komin de la Kwadeboukè. Se yon bagay ki poko ap fini. Sa vle di, on a kidnape 2 misyonè ameriken e 1 kanadyen Lèzetazini pou l ta antre nan lojik negosyasyon e yo bay lajan, yo pran misyonè yo, yo vire do yo, y ale. Sa vle di, nan sa n ye a, pa gen anyen k ap retire nou ladan l. Men èske se sa? Paske ou kapab tande enfòmasyon an, ou di, Humm eske se vre ameriken pral antre nan lojik sila paske gen anpil enfomasyon ki tap sikile kom kwa gen FBI nan peyi an e gen neg kap chache konnen teren an la kès kil von fè antouka nou pa kapab di w wi e nou pa kab di w non tou sèl sa nou kapab di pa rapo ak deklarasyon sa sitwayen an fè a li bay yon delè ke 400 mawozo kapab libere moun yo Si dan lentèval nou wè jou sa yo rive e ke moun yo pa relache, sa ta vle di ke yo poko peye pou libere otaj yo. E si nan entèval 3 jou ou wè moun sa yo libere, aparaman ou kapab di 70 pousan nan enfòmasyon, nan sa w tande a, nan revelasyon an, se ta kapab vrè. Eske n konprann? Paske, quand on est fan de RL prod. Ebyen nou se de moun eklere, nou prè pou deba, nou pa kapab aksepte nenpòt ki bagay. Se pa vre la fami? Bon! Gen yon pwoblèm la. Il y a un problème. Sa vle di nou konnen o mwa de jwen 2021, Depi premye jen te genyen yon sitiyasyon tandi o nivo de Martissant. La guerre entre les hommes de Grand Ravine Ti Bwa et Village de Dieu, yon alye Martissant, te vin fè gen yon batay triangulaire. Depi lè sa a m ta kapab di Martissant nou konnen an tonbe nèt a zewo. Pa gen aktivite Antrepriz pa fonksyone, bank prèske fèmen, pa gen aktivite. O final, jounen jodi a la a, nou ta kapab di, nou pran prèske 30 jou de konba prèske kotidyen. Aprè 30 jou, ba la kòmanse nan mwa jiyè a. Nan mwa out, m kwè gen yon seselfe. Genyen rankont ki fèt e ke mesye yo deside pou kapab obsève yon seselfe. M te poze kesyon pou m di eske se pral yon seselfe dirab? E poutan, yon bon maten, bagay la eklate. M ta kapab di yon mwa edmi aprè. Nan premye batay la ki te yon batay triyangilè, dè le premye jou, anpil videyo t ap sikile. Ou wè kòman nèg Gran Ravin yo t ap mache nan baz kote nèg Krisla yo ye e Tout videyo sa yo jiskaprezan m ta kapab di yo disponib. Jounen jodi a la nou vin ap asiste ak yon lòt batay triyangilè. Batay triyangilè dan le sans ke se 3 zòn, Savann Pistach, ki genyen 2 polisye ki yo menm kantone nan komisarya anlè a ki sèmante mesye. Gran ravin yo pap pran zòn sa. Mesye ti bwa yo ki yo menm vle kwense gran ravin e gran ravin ki li menm ap degaje l pou defann tèt li. Ankò yon batay triyangilè. Men fò n di ke bagay yo pral rèd. Ou wè m poze kesyon pou m di ke gran ravin fè pèt se vre men nan dènye moman sa yo gran ravin ap fè yon ti pwogresyon Nan zòn savann pistach la. Tande byen! Gen lekòl ki boule. Kiyès ki boule lekòl? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, nèg yo bezwen espas, yo boule lekòl. E nèg yo sèmante y ap boule komisarya a. Fò n di ke jistavan nou antre nan detay yo, genyen parapò ak kriz ki genyen o nivo de la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens e nan rès peyi a, genyen. ki li menm ap denonse sa k ap pase anlè a nan Savann Pistach. Bon, lide sa a nou menm nou pa apiye. Poukisa? Paske se gen yon gwosè de moun k ap touche nan trezò piblik la, k ap byen reminere, ki gen dezyèm rezidans, ki gen pèdiyèm, ki gen lè yo pral soti, konprann, ki ap byen mennen, ki gen. Scott e sekirite akonpanye yo, 2 nèg yo pran responsabilite yo. Dayè, aprè premye jen 2021 an kote bandi mete deyò plizyè santèn de milye de moun nan Matisan rive Fontamara e plizyè anviwon 13 lekòl piblik lage nan lanati, responsab ministè edikasyon nasyonal yo pa konn kòman yo fonksyone. Plis pase yon santèn lekòl prive. moun yo pa vini, genyen lekòl anpil lekòl ki prèske fèmen tèlman bandi ap ransone yo, donk pwoblèm nan se se leta ki pou gen respabite l paske l pa posib tankou ou ta gen kòman yon elèv nan ame Nicola pandan sèl krim li fè se ajitasyon ban lekòl e pandan jitasyon ban lekòl la on li resevwa yon katouch nan bra e nan bra li erezman Dizye politik a resi nwal nan tèt e li mouri. Gade kòman yon ekip bandi kidnape yon pwofesè ki fè kou nan plizyè fakilte nan peyi a, kòman vagabon yo, vwayou yo, yo pran kòb nan men pwofesè a, fè fanmi l ba l kòb aprè sa yo tiye l e yo grate yon tè yo mete l. Kòman yon ekip a nèg alèz konsa yo rantre nan lekòl mè Boudon yo, yo tire, yo fè sa yo vle, yo pwente yon paran. E mwen wi. Map map map pa konn si w renmen moun gen radyo twoup FM gen enfòmasyon sa. Yè nèg yo brize yon lekòl nan nan nan anwo nan savann pis la. Pase nèg yo nan batay avèk pis la. Gen yon ekip nèg ki kouri. Ou konprann? E y al pran anlè a pou yo ka gen gen gen yon espas apwopriye pou yo brize avèk pis la. Yo rantre nan lekòl. Pandan direktè lekòl la prale monte drapo, li sote sou nèg yo. E lè l di l prale rele lapolis la menm. Li pat menm konnen menm lè yo ban dwa ka tiye misye anba kalòt epi menm ou dan misye rache, nèg yo siveye erezman te gentan gen blende vini ki bay ranfò, lè yo fout dife nan lekòl la. Ou ka konprann nan dènye videyo ke n te wè an, timoun pran bal, granmoun pran bal, moun mouri, donk sa vle di se yon sitiyasyon vrèman tandi laba a. Tande byen sa m pral di nou an la fami. Savann Pistach, Gran Ravin, Tibwa, Yon batay triyangilè. Men fò n di ke Gran Ravin ta sanble kòmanse respire paske nan dènye moman yo bagay la te vrèman difisil pou Gran Ravin e on voulè kwense par tou lè mwayen lèzòm de Gran Ravin. Gen yon zòn ki rele Tèren Bolivi Nan kad pwogresyon Gran Ravin, nèg yo sanse rive nan zòn sa a e aparaman yo ta sanble boule kèk kay. Pandan yo nan zòn sa a tou, yo kòmanse ap tabli kèk baz nan nivo zòn sa a, nan nivo anba Fige, zòn kot Ti Je konn poste, ansyen Ti Je, byen sur. Nan kad batay sa a, polisye yo mande ranfò Baz Pilat. Quelle est la position de Baz Pilat? Non! Nou pap antre nan batay sa a nenpòt ki jan. Sa se pozisyon baz Pilat ki fè konnen yo pa konnen pye goumen an, yo pa konnen tèt li, se sa k fè yo pap antre nan batay. Anplis, yo di ke nèg Gran Ravin pa ba yo ankenn pwoblèm, yo pa anmègde yo. Se sa k fè yo menm yo pa antre nan batay sila. M pa si ke gen anpil polisye k ap batay anlè a. Paske tout batay ou wè k ap fèt anlè a la a, Moun ki pi kanpe goumen nan batay sa yo se polisye la, ils sont au nombre de 11 e se yo ki te kòmanse goumen an, se yo ki toujou kanpe ap goumen. Kisa k pase? Hier soir nan Grand Ravine ebyen mesye yo atake les hommes de Grand Ravine pandan polisye yo repliye paske te gen yon ti farinay lapli e se lè sa yo pwosede ak anpil ekzaksyon nan zòn sou tèren blòk Bolivi. Objektif nèg yo kounya se boule komisarya an repons ak zak polisye yo sa vle di kanpe polisye yo te kanpe batay donk nèg yo se objektif la kounya se rive boule komisarya repouse polisye yo Fè yo rive Kafou Fèy epi yo menm pou yo tabli baz yo anlè a nèt. Se konsa bagay la ye. Donk, nou kapab konprann. Epi tou, kòman sa ye nan Martison? Nan moman n ap pale la fò n di ke machin pa prèske pase nan Matisan. Wè m di prèske, sa ka rive ou wè yon grenn machin ki pa t konn kòman sitiyasyon an te ye, l al pase. Men machin pa prèske pase nan Matisan. Pou kouwè l ye la a? Se menm nèg yo ki enstale nan zòn sa a k ap fè sèkilasyon des hommes de Grand Ravine ensi ke des hommes de Village de Dieu ki yo menm toujou nan 4 la. Eske nou konprann? Donk, sa vle di, bagay yo, yon kote yo konplike, yon lòt kote yo konplike. Sa vle di pa gen yon zòn bagay la pa konplike. E banm di nou byen, se tout peyi a ki pral pran nan jou kap vini la yo paske humm sa map gade la a m wè gon tanpèt kap vini anfas e sanble pa gen ankenn previzyonist ki kapab wè entansite tanpèt sila a.